Gran pwen kap domine aktyalite a, Bonjou bonswa tout moun e nou kontan ansanm avèw e se yon plezi poun enfòmew tou depan de ki kote wap gade epi tande videyo a, mèsi e sonje abòne edem pataje plis enfòmasyon ap vini sou chanèl la. Enfòmasyon an fèk konfime dcpj mete anba kòd nan mòn kabrit yon gwo enspektè divizyonè nou vle pale de Waking ki tap fè trafik zam ak katouch ilegal, Ajan yo jwenn nan men l plis pase 4 mil katouch yon 9 milimèt an posesyon l. Yo di yo jwenn 3 chajè glòg, 934 mil 500 goud. Waking afekte nan palè nasyonal e yo arete l kote l t ap kondwi yon machin zoreken ki genyen plak leta ladan l. Pou l'instant dcpj ap kontinye mennen ankèt yo epi chèche ki kote katouch sa yo soti e kilès moun ajan an ta pral vann yo, èske se pou palè nasyonal oubyen se pou vilaj dedye ankò babekyou, enfòmasyon sa yo rete poun konfime nan pwochen videyo kap vini an, men antretan kitem din rete la pa deplase, sonje abòne ak chanèl paw la. Sofia TV 83, yo kòmanse mete men sou polisye ak senatè boujwa moun kap vann bal an Ayiti. Lwen e ajan dcpj yo ki ta fè yon gwo kout filè kote e Pierre Joaquin ki se yon enspektè e divizyonè ta jwenn arestasyon l nan jounen vandredi. 10 novanm 2022 a nan vil Mirbalè nan depateman Sant peyi a e pandan ke li te nan wout pou l rantre Pòtoprens enspektè e divizyonè a ki ta arete e pandan li te nan yon e machin mak Toyota Land Cruiser de koulè e blanch ajan e pnh la e ki ta ajan e pnh yo ki ta dekouvri Nan e machin sa a yon enpòtant kantite e minisyon ki evalye avèk anviwon 4 mil e katouch de kalib 5 pwen e 56 milimèt, li te genyen tou nan men l yon 9 milimèt, 3 chajè ensi ke yon sòm lajan e ki evalye avèk anviwon 934 mil 500 goud pou moman n ap pale a e Pierre Waking ki gade avni pou direksyon e polis jidisyè lan annatandan ke e dosye li an ta transfere par devan e yon jij selon e yon sous jeneralman e byen enfòme e apre kontak e nou ta fin fè e kantite e pòtans minisyon sa ki ta destine avèk òm dafè jan mouche Toto e Peti, alyas Toto e Bolèt, n ap raple ke ajan e kò spesyalize sekirite e fwontyè e terès Cesfron yo an Repiblik Dominikèn t ap pwosede nan jounen e madi e pase a zòn Elias Pinas avèk arestasyon Midred Manessa e madan e vis delege Belader lan ki te prè pou l rantre Kritik sa a ede anpil moun tou ki konn panse se paske nou gen pwoblèm avèk enstitisyon polisyè la, men non e nou konnen se youn nan fòs nou gen la e ki kapab tabli lapè avèk sekirite menm jan nou toujou di l la e n ap toujou repete li nou gen yon sèl pati politik ki se Ayiti otomatikman nou remake gen deriv k ap fèt nan nenpòt enstitisyon li ta ye a e n ap toujou denonse l e sou bò pa nou daprè Ankèt e nou ta mennen nou konnen e gen plizyè e polisye e kap travay avèk e bandi ki sou pewòl e bandi e majorite e polisye yo tou nou konnen yo soti e nan katye e popilè yo yo toujou e gen yon tandans yap kontwole e zòn yo yap jere zòn yo pou sa yo fè alyans avèk gang enben e jodi a la e verite a e sou tanbou e tout e kakachat Pran lari e kote e Pierre Joaquin, enspektè e divizyonè e sila ki jwenn arestasyon l e nan vil e Mirbalais pandan li te an posesyon anviwon e 4 mil katouch kalib 5 pwen e 56 e milimèt epi li te gen nan men l e yon 9 milimèt avèk 3 chajè avèk yon kantite lajan ki evalye avèk anviwon e 934 mil e 500 e goud. Mesye nap gadel bon nou toujou di ou konnen nou pa vle jije pèsòn sou laparans men depi sou polisye sa ou wè son gang depi sou konpòtemanl depi sou jous langaj konporèl li medam mesye byenke nou pap jije sou aparans non wap gadel sa pa fouti yon bon polisye Sa pa fout son bon polisye gade gade bab li gade fòm tèt li ou gentan wè sa son vrèman yon gang asasen epi map salye anpil moun ki anba live nan la kounya e ki di Anderson mesye e bay Muscadin l pou nou silvouplè remèt Muscadin l remèt Muscadin l pou nou pou nou wè si Muscadin pata pase yon ti sik sou bonbon misye pou nou. Paske, bon, m panse sa, m panse sa pa fèt tou paske gon, gon kesyon de fratènite lapolis ant polisye, mesye sa yo trè tole, te toleran ant yo menm. E m pa di Muscadin pral, pral kòmsi sipòte vòlè sa non, m pa kwè sa, pi sa se, sa pa konpòteman komisè Muscadin tou. Men, etan done ke se yon polisye, e l ap difisil pou yo ta jis elimine l konsa, amwen ke gen tantativ ki, antouka, nou konn bagay yo medam mesye, men. Sa ki plis si se popilasyon an, remèt popilasyon an jan nou di l sou plas piblik pou nou vye ti bab sa k anba li genyen an pou pou popilasyon an rache l pou nou. Paske la a fòk gon egzanp ki trase medam mesye. Dwe gon egzanp ki trase avèk vòlè sa yo, ou son enspektè sa vle di ou si w si nou wè l ap bay toto bòlèt e minisyon ak zam konsa ou pa menm bezwen ap mande kiyès k ap bay Izo zam, kiyès k ap bay Ti Lapli minisyon. Epi gon lòt bagay ki enpòtan egalman, pa bliye ke Dimitri Vorbe, mesye oliga sa yo, yo gen kontwòl tout lapolis lan. Fò n pa bliye sa medam mesye. Oliga sa yo, yo gen kontwòl tout lapolis lan, se youn nan rezon ki fè ke nou wè prezidan nou an, yo asasinen l konsa. Ebyen pa etone nou ke jisteman menm Dimitri Vorbe sa yo, menm vòlè sa yo, y ap pase pa nèg sa yo tou an. Pa etone. Nou pa di misye inosan non, men vòlè sa yo, mesye sa yo toujou gen mèt. Yo toujou gen bòs. Yo toujou gen bòs e si wap gade imaj la Cameraman Nelson se pa se pa de minisyon se seri de gwo minisyon en seri de gwo bal fàn fwa kòman ou fè ou se yon kretyen vivan pou wè wap bay yon lòt frè w bal konsa pou l al tiye yon lòt poutèt kisa akoz de lajan aa mezanmi popilasyon an misye non misye merite ke nou ta pann li seryezman. Se trè grav! Otrefwa, m sonje lè nou te timoun, depi w tande yo pran yon vòlè, yo pran yon bandi, bandi sa a, li te konn jwenn sanksyon. Li te konn jwenn sanksyon. Men jodi a la, nou pa ka ap tolere jan de moun sa yo. Nou pa ka ap sitire jan de moun sa yo, medam mesye. Ase se t ase! Ah se se kounya la men sak pirèd lan ou wèl pral nan prizon la li pral fè 6 mwa li pral fè 2 mwa aprè 2 mwa ou pral tande gon group nèg ki pral di oh gen prizonye kap mouri grangou poun pote manjel bay map tann nou tou poun relem poun poun sipòte prizonye. Jounalis yo gen travay pa yo pou yo fè tou. Fòk nou pale avèk mesye mesye paske la l li paka rete konsa. Kote ke n ap tande bri bal yo se mesye gran ravin yo, mesye ti makak yo ki pote fè dega anlè. Kote Tije te ye a. Donk se pou sa nap di fok otorite yo pran responsablite yo. Paske pep kafoufèy paka ap bay la. 3 zan de sla m te toujou konn ap dil. Komisarya sa nou wè la nan batay sendikal la, mwen te konn di gon pwoblem efektif. Yo m te mande fok yo ogmante kantite polisye ki gen la. Lo genyen nan do komisarya sa la 5 a 10 minit ou jwenn neg gran ravin yo ki anba yo. Pi wo a nou gen ti bwa, anlè la kounya nou gen ti makak. Donk ki okipe ki vle vin pran e jiridiksyon nan men mesye yo. Donk se pa san rezon DGLB, DDO, se pa san rezon m te toujou ap di sou komisarya sa a efektif lan li manke. E nou bezwen ankò plis yon prezans bende e pa sèl yon bende fòk ta sipoze gen 2 blende ki ta sipoze rete stab youn la. Youn anwo, bò kote Tije nan espas Tije an, ke nou konnen lè yo te retire Tije, lapolis te pran kontwòl zòn nan. Pa bliye depi lè batay la kòmanse, a chak fwa polisye yo fin pran espas la, pwoblèm blende ki pa genyen, pwoblèm efektif polisye ki pa genyen, koz nèg yo pa ka rete stab. E mesye yo bezwen manch long, yo bezwen minisyon, paske nou konnen deja kòman mesye gran ravin yo ye, tout Angouman yo deja se tout peyi a nèg yo bezwen gangsterize e popilasyon an ak polisye savann pistach, polisye kafou fèy se yo menm ki mete tèt yo ansanm ki gonfle venn yo pou di non nou pap bay espas sa. Donk m sye sèten plizyè jounalis la nou temwen nou wè espas la li toutafè envivab si se pat blende sa ki la ak polisye yo ki atè a nou sye sèten mesye gran ravin yo mèt ak tibwa tap gentan vin enstale yo la menm jan nou ti makak Menm jan nou wè yo fè l deja nan premye jou an, donk nèg yo te repouse polisye yo pran espas la. Donk, mesye otorite yo, se pran responsablite nou. Paske pèp Kafoufèy p ap bay legen. Nou di l, nou p ap bay legen, ke Leta pran responsablite l pou ranfòse sou komisarya Savann Pistach la, voye polisye bay responsab la yon fason pou fè fas kare ak bandi yo. Donk nou mete sou komisarya Seyoun, sa se premye an. Dezyèm lan ki deja enpratikab, ki se kote Ti Je te ye an, nou konnen deja. Donk se ale. Se repouse nèg, fi si yo fin repouse bandi yo, fòk ta gen polisye ki rete stab la nan espas la. Se a chak espas mesye yo fin pran nan men bandi yo, fòk ta gen de polisye ki rete stab. Si chak lè yo fin pran espas la, polisye yo kite espas la, bandi yo ap toujou retounen pou yo vin pran espas la. Donk nan sans sa, n ap mande DGLB, donk nou p ap bese lèbra, nou konnen depi nan batay sendikal la, nou konn batay polis yo se batay pa m li ye, se batay nasyon an, e ankò plis, se zòn pa m, se teritwa pa m, se jiridiksyon pa m. Zòn pam kote kem leve an nou di nou pap bese lè bwa fòk nou pran responsabilite nou mesye ranf voye ranfòse komisarya paske kafou fèy paka rete konsa li paka viv konsa. Nan nivo e wout nasyonal la pou n pa di nan nivo e kanaran yap travay e de konsè avèk e gwoup gang sa e kap opere kote mesye sa yo met tèt yo ansanm pou kapab e monte e yon biznis otomatikman e ti Jeff ap anplifye e fenomèn ensekirite a ki genyen nan Kanaran, yo menm kòm etan ajan e polisye, yo toujou itilize machin e blende yo genyen pou kapab e travèse avèk e machin k ap soti an pwovens yo, machin e ki transpòte madan sara yo. Tou resamman, nou te kapab e tande enfòmasyon sa e kòmkwa gen yon gwoup e madan sara, bandi sa yo yo menm e yo ta kenbe, enben bandi sa yo, yo rive kenbe moun sa yo lakoz chofè a e pa t gen kòb e pou n pa di e gwoup moun sa yo, ki te e nan machin nan pat gen mwayen pou ta jere e blende lapolis lan e afòs ke yo pa gen kòb pou yo jere blende lapolis lan e blende a kite yo ale pou kont yo e blende a kite yo ale a la boucheri enben menm jan ke e nou di la enstitisyon polisyè lan enfòme apre atak sa apre bandi ta fin mete e dife nan e machin blende e lapolis lan tout polisye ki te ladann soti sen e sov e sa ke nou vle e moun yo konprann wi e nou kapab konprann e lè w ap batay avèk e chan lib dimi ou kapab e gen yon kote pou w al e refijye ou gen kote pou gentan e chape poul ou e kont e tout atak e ki ta fèt men lè n ap tande e voice e k ap fè viral e nou pa konnen e si gran piblik la te tande voice yo kote yon ajan e polisye ta lanse SOS e pou vini avè l an èd e kòm kwa bandi yo e bloke yo devan, bandi e bandi yo bloke yo nan tout e tout kat kwen e e popilasyon nan zòn nan e tap lanse e koktèl molotòv e sou yo e yo e a e sa ki ta lakoz yo tonbe nan yon twou machin nan pa ka fè ni avan e ni e aryè e nou wè enstitisyon an fè w konnen mesye sa yo ale san menm e yo pa gen yon ti graf mouyen nou menm nap di l e nap fè eta de chèk pandan plizyè operasyon ki tap mennen pa lapolis pandan dènye jou sa yo byen ke nou di operasyon men fòk nou bay verite a mèdam mesye se ne son pa dè operasyon se dè kan menm se dè kou planifye e dè polisye ki yo menm e nan tèt lapolis sa a ke nou ta kab konsidere kòm dè trèt nasyono yo pote cha pote yon seri de cha bay bandi yo e wap gade lòske gen jan de atak sa yo fèt pa genyen domaj kolatewo souvan. petèt kèk grenn moun bò kote popilasyon an, pa gen 2 polisye ki ou tande ki viktim, pa twò souvan ou tande gen 2 polisye ki viktim, pa gen nan bandi yo ki tonbe, e wap swiv la medam mesye fòk nou diw tou, fòk nou baw verite a, an plizyè nan polisye yo pa vle genyen sekirite nan peyi a, anpil nan polisye yo pa vle pou bandi yo menm yo disparèt, poukisa anpil nan bandi yo yo kreye kondisyon Pou polis yo fè lajan sou popilasyon an. Loske gen de polisye ki yo menm pran le malen plezi di mi yo mande lajan a jisteman a de machann, de machin ki pote madan sara pou chak machin bay 3 mil dola ayisyen. Fok sot fè yon voice ba ou la o nivo kanaran koman e jisteman pa kont m kwè ke ou deja pasel deja. E chak machin yo oblije bay 3000 dola ayisyen sa di menm jan izo fèl o nivo de matisan pou e machin yo bay 5000 dola ebyen machin la polis yo blende a egzije pou chak machin ba yo 3000 dola ayisyen pou yo kapab aksepte ou swiv kòtè ou swiv yo e machin ki pa bay li a yo desann yo rale zam sou chofè a egzijel tounen. Donk se sa. Sa vle di fòk Frantz Elbé, fòk Ho Gade Lapolis la fon fason pou eradike polisye pouri sa yo, polisye zorèy pouri sa yo nan tèt Lapolis la ki ap apovri popilasyon an. E wap gade Djimi, jounèlman yon zòn pa gen, depi yon zòn pa gen bandi, polisye yo pa vrèman santi yo alèz paske pou yo fè lajan sou popilasyon an, pou yo fè lajan sou madan sa a yo, fòk zòn an gen bandi. Sa vle di yo kreye kondisyon menm, menm sou e sak fè w ap wè, ou tande lapolis ap mennen operasyon souvan bandi yo ap ekzibe, ap fè de ekzaksyon sou popilasyon an, yo pa okipe yo. Petèt yon ti machann lapoula, yon ti machann pappanap ka ap pase e yo arete yo di w wi men nan men tèl bandi yo pran nan kad operasyon. Souvan yon chofè moto ka pase ou pa konnen yo di w. Ebyen yo arete w oubyen yo vide w atè yo di w konsa tèl bandi blese mòtèlman. Poutan se 2 moun ki petèt pa gen anyen a wè avèk dosye bandi. Donk se pou di ke polis nasyonal se malere antanke jounalis nou prèske antre nan yon kad se pa se pa se pa kòm si m ta di w frajilize n ap frajilize enstitisyon an men sèt yn verite. Donk sa vle di polis nasyonal la w ap gade la pou yo arete yon enspektè ki menm ap transpòte minisyon pou bandi. Donk se pou vou dir ke jounen jodi a la polis nasyonal se vre nou ap akize souvan Lèzetazini, souvan n ap akize le Kanada, la Repiblik Dominikèn men sepandan gen anpil zoreny pouri anndan lapolis la, fòk nou fè yon travay, fòk nou lave anndan lakay pa nou aprè pou nou kapab jisteman pale deyò mal. Sa vle di anndan lapolis la gen anpil travay ki pou fèt, gen anpil grenn pou yo eksteyorize, pou yo mete deyò nan lapolis la. E m panse moun sa yo se pèn de mò. Polisye sa yo se pèn de mò pou yo ta ba yo. Paske se yo menm ki fè peyi a pa ka gen sekirite. Se menm yo menm sa a, lè bandi a fin pran 5 mil dola nan men nan men chak machin ki pase onivo de Matisan, enben kòb sa a la separe ba yon seri de bandi paske chak gwoup de gang sa yo gen yon grenn polisye ki yo menm ap soutni yo. Donk. Polis, bandi yo, yo genyen sèvis sekrè yo, yo gen sèvis entèlijans yo nan lapolis la ki ap kontwole tout sa k ap pase pou yo epi ou jwenn dè polisye ki yo menm konsidere kòm, nou ta kab konsidere kòm dè trèt nasyono anndan lapolis la k ap fè travay pou bandi yo. Donk, m panse di mi, sa fòk nou denonse sa, polisye ki nan gang yo, donk Frantz Elbé,